Dènye pwen kap domine aktyalite a, m kontan ansanm avè n, bonjou bonswa tout moun, tou depan de ki kote ou ye, kilè e ki jou, nan ki moman, kilè ou pral gade videyo sa, pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon an se Sofia TV 83. Jounen jodi a la ankò boul la pete pral gen kouri, pèp ayisyen dwe achte manchèt yo pou yo koresponn ak boujwa yo, aprè ansyen prezidan peyi m ak lòt senatè yo, jounen jodi a la kominote entènasyonal la spesyalman le Kanada yo kouri rive sou 3 nan gwo boujwa yo, Nou vle pale de Gilbert Bidjo ak Cherif Akdala, poukwa pa Renold Dib, 3 moun sa yo nan sektè prive a, yo gen men yo tranpe ak mal nan peyi a, vye dosye enplike nan gang, koripsyon ak blanchiman lajan e se sa yo mete sou do yo pou kwè lè la peyi Kanada gentan pran sanksyon epi bloke tout byen yo genyen nan peyi sa. Men pou lestan kite m di n tou bagay la poko rete la, pèp ayisyen dwe leve kanpe si yo vle yon chanjman reyèl, pèp ayisyen dwe kouri batay si yo vle yon yon chanjman total, pèp ayisyen tou dwe frape pye yo atè pou yo sispann mache nan lojik zanmitay la si tout fwa nou vle gen yon lòt peyi. Enfòmasyon ak lòt ankò, an nou ale ak Busta John ki pral pote pou nou tout detay sou sa kap pase nan peyi a, bandi ap fè sa yo vle, gang fin dechennen, leta poko ka di anyen, pèp la nan grangou, pandan se tan Brezil ap kontinye fè viktwa. Sofia TV 83 rete ansanm avè n, plis detay ak enfòmasyon se pou koulye a la sou chanèl pa w la pou jounen jodi 5 desanm 2022 a. Se la ke nou menm an Ayiti Nou koute nou kite malfwa sa yo yap detwi nou pou nou mache pran yo mwen menm map wè si nou pap mete baton nou nan men nou gwo manchèt nou nan men nou pou nou deside batay kont fòs fè nwa sa an ayiti pase nou menm bò isi nan peyi etranje nou menm nap detwi yo grenn pa grenn e nou wè kisa nap fè sou yo nap mache sou yo nap peze kou yo pou nou detripe yo pou nou ban nou rès la nou di nèg sa yo fòk yo peye po kase ke yo fè peyi dayiti a e se tèmine moman pa yo a ayiti gen mèt mèt ayiti Se les Ayisyen. Se petèt sa nap fè yon batay san landmen kont nèg yo. San pi tarde nou pral rantre dirèkteman avèk Ijis anndan peyi Dayiti ki pral dekòtike avèk nou eben sa kap pase kòman la Repiblik, kòman peyi Dayiti lan chòk lan moman eben de nèg ki panse ke eben yo vin sere kòb yo lan peyi etranje eben se tèmine. Fòk nèg yo pase tou menm jan avèk lòt nèg yo. M te di nou sa deja. Se pa jis senatè yo kap vini. Tann. Nou twò prese, nou se sèl pèp ki pa janm vle tann. Fòk yo pran yo grenn pa grenn, tann. Pèn de mò. Nou twò prese, tann. Paske batay la li pral pase, l ap kontinye trè trè lwen avèk nèg yo. Nou di tout nèg yo ap pase. Gen 800 moun, 800 moun sou lis lan. Peryòd. U jis wèm kòman w ye. Peyi Kanada mete non 3 gwo nèg nan sektè prive deyò jodi a pou kesyon koripsyon, pou kesyon blanchiman lajan, pou kesyon finansman gang. E 3 gwo nèg sa yo nan sektè prive a pa t ka antre sou okenn fòm sou teritwa Kanada a e tou tout byen yo te genyen nan peyi Kanada, Leta Kanada sezi byen sa yo. Twa gwo otorite nan sektè prive a se kiyès yo ye? Se Reynold Deep, Cherif Abdallah, Gilbert Bidjo. Se non twa gwo otorite nan sektè ekonomik peyi a ki tonbe anba sanksyon peyi Kanada jodi lendi 5 desanm 2022 a. Apre ke peyi Kanada fin sanksyone 3 gwo otorite nan kesyon ekonomik peyi Dayiti, ebyen gen jounal Miami Herald ki reponn byen rapid. Ebyen Miami Herald fè konnen Etazini pap ka sanksyone anpil moun nan kesyon politik ou nan kesyon ekonomik anndan Ayiti, paske majorite moun sa yo gen nasyonalite. amerikèn. Non sèlman yo gen nasyonalite amerikèn e lajistis amerikèn gen dè entèdiksyon l mete yn fwa ke moun nan gen nasyonalite peyi Etazini, Etazini pa ka sanksyone l nenpòt ki jan. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, responsab Synapoha yo fè konnen sòti janvye 2022 pou rive nan mwad desanm 2022 kote nou ye la, se an total 51 polisye ki pèdi lavi yo anba kout bal bandi nan peyi Dayiti. Ke wap sanksyone 3 otorite ekonomik sa yo pou finansman gang, ou paka kite Boulos 2 kote paske Boulos a bouch pa l li te di klèman ke ti mesye nan Site Solèy yo se ti mesye ki se ajan de devlopman yo ye pou otan nou wè nèg yo nan men yo se zam ilegal nou wè nèg yo anpeche sikilasyon fèt nan Site Solèy nou wè nèg yo paralize tout aktivite nan Site Solèy ebyen jodi an nèg sa yo pa ajan de devlopman jan ke Boulos te di l la. Se des destructeurs de la société yo ye, se des energumènes de la société yo ye. Jodi an fòk omwen peyi Kanada li kapab sanksyone ni Dimitri Vorbe ni Reginald Boulos paske 2 nèg sa yo tou yo menm tou yo nan finansman gang anndan peyi a. Egzakteman e se poutèt sa tou nap tou lanse bay pèp la e chak ti bout bagay ke nou jwenn fè pa avèk Bòs Ladyòn TV. Voye yo pou nou. Voye yo pou nou. Chak ti bout dosye ke nou jwenn voye yo pou ekip voye yo pou ekip lan. Paske la nou di ke fòk gen netwayaj ki fèt anndan peyi Dayiti. Jodi a se nou k pou kanpe lan batay la. Se nou k pou kanpe goumen. Nou bezwen chak prèv ke nèg yo genyen. Chak ti dosye ke nèg yo genyen. Achiv nèg yo. Koupe yo pou nou. Voye yo. Paske fok nou netwaye sangwen sa yo an Ayiti. Sa Busta John vle di kankou Boulos ki te di ke li menm lap goumen avèk prezidan fòk nou genyen pati sa yo kote Andre Michel te di konsa ke lap fè prezidan Jovenel Moïse menm jan avèk Guillaume Vilbrun Sam fò nou jwenn pati sa yo ede nou si nou genyen yo voye yo vini ede nou tou paske se Canada nou ye tande byen sa kap di la la. On pil gwayil sangwen, ravèt, on pil pinèz, fòk nou debarase de yo. Anpil ravèt a montè. E m ap di nou sa, se nou k ap viv Kanada. Jodi a la makak sa yo, sangwen sa yo pa sipoze reprezante nou a lechèl entènasyonal. Nou se Ayisyen. Kote ke n ap viv la fòk nou fè respekte nou. E se petèt sa ke nou menm tou ki la nou bezwen èd pa nou tou. Nou gen de videyo, nou gen de achiv, nou pa bezwen kite se nous ki pral chèche yo toutan, toutan, toutan, toutan. Fè part de li. Voye l bay ekip lan tou. Paske vakabon sa yo nap batay kont tout nèg sa yo. E poutèt sa m te di nou tann. Pa kouri se pa jis nèg sa yo sèlman yo pral sanksyone. Cherif Abdala te fè yon travay kont Prezidan Jovenel Moïse. Yves jis fè yon ti rale pou nou de Cherif Abdala, nou konnen ki nan dosye gaz avèk Prezidan Jovenel Moïse e mentnan dosye elikoptè anndan peyi Dayiti, fè yon ti rale pou nou kote ke li kote ke Prezidan te fin mete Cherif Abdala de kote e mentnan yo deside batay otreman. Pou prezidan pa arive e yo mete yo an group pou prezidan pa arive jodia nou di batay prezidan nou pap fè bak ladanl tout nèg kòm prezidan jovenel moïse te dil li son zo kap koke nan gòj tout nèg yo enben an nou moutre nou ke le kanada pral moutre ke zo sa anndan gòj tout nèg yo paske gen moun kap viv lan kanada yves juste fon ti rale sou cherif abdala pou nou. Efektivman Bosta, Cherif Abdala, an premye sa n pral di, pandan w wè peyi Kanada, peyi Etazini ap sanksyone nèg sa yo, ou konn kisa yo ye an Ayiti? Mizapa de yo nan sektè ekonomik, yo se konsil tou wi Bosta. Konsil yo pa peye taks. Konsil wi. Pale pou pèp la, pale pou pèp la. Sa vle di tout sa k ap rantre anndan peyi a, yo pa peye anyen. Pale pou pèp la. Cherif Abdallah se misye ki konsil la jòji an ayiti wi sa vle di peyi la jòji se yon trafikan de dròg wi ki konsil li an ayiti wi peyi la jòji se yon nèg ki nan blanchiman lajan wi ki konsil li an ayiti wi peyi la jòji se yon nèg ki nan finansman gang wi ki konsil li an ayiti wi jodi an moun moun kap tande nou an jòji la. Èske nou santi peyi a byen reprezante ann Ayiti lòske anbasadè spesyal nou ann Ayiti se yon moun ki nan kesyon finansman gang, se yon moun ki nan kesyon trafik dwòg, se yon moun ki nan kesyon blanchiman lajan? Youn nan bagay nou pral di ankò Bosta, Seif Abdala li pa janm mache nan machin non depi lè misye nan peyi a non. Tout kote l prale se elikoptè wi. Elikoptè? Elikoptè. Sa vle di se yon nèg ki tèlman gen yon volim lajan nan men l, pa gen anyen l fè atè la, tankou li gen randevou tèl kote tèl kote la, li pral pran machin pou l ale non. Se elikoptè tout kote li prale. Se sa k fè depi li gen yon randevou yon moun, li tou mande w si w gen elipò lakay ou wi. Paske se a elikoptè l mache wi. Ebyen jodi an la, Cherif Abdallah, kisa l te konn ap fè avèk Leta ayisyen? Se li menm ki te konn ap lwe Leta ayisyen elikoptè pou pil lajan wi. Malgre ke leta konn pa itilize sèvis elikoptè a pou otan chak mwa fò leta ranbouse kòb la wi. Ebyen se youn nan bagay nou pral di tou se paske nou gon leta ki omwen ap fasilite de nèg ki nan se zanmi yo nan sektè prive tou ki lakoz peyi a rive la paske otomatikman on nèg gen elikoptè pal lap leta ayisyen si on senp sitwayen ka gen elikoptè pal e vwa pou on peyi. Kifè si yon peyi pa ka gen elikoptè pa l? Exactement. Se paske gen de sitirans ki jwenn bò kote leta kap jere de nèg ki nan sektè prive a ki lakoz sa rive la. Ann pran yon ti egzanp tou piti de prezidan Jovenel Moïse. Lè prezidan Jovenel Moïse moute nan tèt leta a, gen yon konpayi ki konn fè wout. Se nèg sa ki fin milyonè nan wout wi. Misye rele Hervé Lerouge, HL Construction. Ebyen, otomatikman prezidan rele misye nan palè nasyonal. Prezidan di misye, Konbyen ke ou fè kilomèt wout? Misye di prezidan, Chak kilomèt wout ap koute w 3 milyon dola ameriken. Prezidan di, Pa gen pwoblèm. Ebyen, sa prezidan fè li menm, prezidan rele 2 teknisyen ki bò kote l. Li poze teknisyen yo kesyon, Konbyen kilomèt wout la ka koute yo? Teknisyen yo di prezidan klèman ke 1 kilomèt wout ap koute w 1 milyon dola ameriken. Sa vle di ak sèl konstriksyon Tunèl Martelly, li te konn fè 2 milyon dola ameriken anplis sou chak kilomèt wout. Ebyen prezidan an pral koupe kontra sa nan men Hervé Lerouge. Otomatikman prezidan koupe kontra sa. Ou konn kisa Hervé Lerouge tounen? Li tounen nan opozisyon dirèk wi. Televizyon nan tout lari k ap swiv manifestasyon nan tout kwen se Hervé Lerouge wi. Men pou otan, lè l te konn ap fè 3 milyon dola pou kesyon 1 kilomèt wout la, li pa janm wè bezwen pèp la non. Li pa janm wè pèp la t ap viv mal non. Ebyen se la a pou m di w Bosta, lè w wè prezidan Jovenel Moïse te konn ap fè lè diskou yo a, kèlkeswa prezidan ki retounen monte la, fòk omwen w ka ale nan achiv prezidan Jovenel Moïse pou rale kèk diskou pou batay a vakabon sa yo. Paske, si w pa rale diskou sa yo, w al gen ekip pa w Wap jere ou pral pran nan menm nan menm mera se kòm kwa ke retire sa metel la ebyen jodi an si ke nou vle fon bagay serye vre se retire kò nou bò kote tout gwoup nèg sa yo se ba yo limit yo paske se nan koripsyon jann toujou dil lan nèg sa yo fè byen yo se nan blanchiman lajan nèg sa yo fè byen yo se nan finansman gang nèg sa yo fè byen yo. E youn nan bagay ki genyen, otomatikman wè lajistis kòmanse sèvi kont yo, yo gen gwoup gang yo ki ap pran lari pou yo, ki pou al anpeche lajistis fonksyone pou kapab pa janm ka tande nèg sa yo devan lajistis. Ebyen jodi a, se batay sa pou n fè pou n wè kòman ke nou ka pozisyone nèg yo nan pozisyon reyèl yo nan tout peyi atravè mond lan. Ou bezwen sektè prive pou fonksyone. Men sektè prive a, li pa ka gen tout dwa sa a sou leta. Sektè prive a, li pa ka se kòb leta a tou l ap envesti pou l fè biznis avèk leta a ankò. Jodi a sektè prive a, li dwe envesti lajan pa l ke l redi pou li kote ke leta li menm l ap ba l yon garanti si tout fwa biznis ou an gen tèl pwoblèm la, leta ka toujou finanse w yon manyè pou biznis ou an pa kraze men kesyon nèg nan sektè prive se nan ona se nan FDI wap prete lajan an jodi an fòk fòmil sa li fini. Sa vle di ke Hervé Lerouge li menm sa vle di pat aksepte pou ke prezidan Jovenel Moïse te kapab adere antan ke prezidan pou se li ki te gen kontwòl la nan men l. Se korèk boss la. Se kontwòl wout la misye te bezwen genyen, on kilomèt wout la jan nou diw la li te konn fèl pou 3 milyon dola ameriken, otomatikman prezidan an pral retire kontra sa nan menl, li te pral vire an opozisyon kote ke televizyon li te pral nan lari maten midi swa ap retransmèt manifestasyon, depi la pito bon kote premye televizyon yo parèt se pasifik. Nan kisa yo ye a la? Yo jis. Nou pale enpe pli lwen. Bidjo, pale nou enpe de Bidjo. Vakabon sa ki gen tout peyi a lan menl, ki gen tout tè a yo lan menl. Pa nou enpe de li. Depi w pale de Bidjo Bosta, ou tou wè egzakteman konpayi wouj e blan k ap bay move sèvis anndan peyi an. Paske se misye ki enplante Digicel anndan peyi an kòm konpayi telefòn k ap vòlè minit moun, k ap bay sèvis ki pa de bòn kalite, eben se Bidjo ki inisyatè mouvman sa a. Depi w pale de Bidjo anndan peyi an, ou wè otomatikman se youn nan pi gwo vòlè tè k genyen nan repiblik lan. Paske Gilbert Bidjo li menm, misye spesyalize l nan vòlè tè sèlman. Depi yon ti malere abite nan yon zòn, li santi ke l ka pran espas la pou l fè yon bagay ladan l, w ap wè ke misye kouri vini avèk tout bakòp polisye l yo gen jij de pè yo yo gen jij titilè yo yo gen grefye yo ki pou debake sou teren an ki pou vin vòlè byen moun ebyen jodi an se batay sa pou n fè pou n wè kòman ke nou ka rete kò nou bò kot moun sa yo w ap raple w te gen yon teren nan taba malgre mèt teren an gen bon papye l nan men l ebyen bgy yo debake sou teren an depi se avoka ki sou teren sa li fè touye tout avoka sa yo depi se moun ki mèt teren an li fè tout mawon ebyen jodi an wap wè ke bidjo li pran teren sa pou kòl nan taba lap kadriye teren l e sak pi di an gen 2 blende sou teren an maten midi swa ap kontwole teren an ki pa menm espas prive bidjo. Imajine non medam mesye eske nou tande. Vòlè vòlè vòlè vòlè. E bidjo sa tou nonl tou li lan lafito. Kòrèk Bosta depi ou wè port lafito se menm moun sa yo wi port lafito se youn nan port kote yo di yo gen plis zam ki antre nan peyi a port lafito son port ke leta ayisyen yo menm gen kontwòl li se pou se pou youn nan rezon ou wè 2 nèg sa yo ap batay antre yo ni bidjo ni bosta tou lè 2 ap batay antre yo pou gen kontwòl port nan peyi a pou gen kontwòl dwàn yo nan peyi a. Ebyen se la m pral di w, se leta n pa genyen paske de nèg ki nan sektè prive pa ka ap batay pou gen kontwòl dwàn anndan yon peyi. De nèg ki nan sektè prive pa ka se yo menm k ap mete direktè jeneral dwàn anndan yon peyi. De nèg ki nan sektè prive ki pa menm de boujwaz ayisyen yo pa ka gen pò anndan peyi an paske otomatikman ou gen pò Se yon bagay o mwen ki ka fasilite ensekirite ap blayi kò l nan peyi an. E se pou oun nan rezon ou ap wè ke trafik dam ilegal ap fèt vire tounen nan peyi an paske pa gen okenn kontwòl ki fèt nan pò sa yo. Egzakteman, men nou konnen ke nan pò Lafrito ki fèt sou. Martelly. Ex prezidan Martelly. Preval te bal otorizasyon dabò. Egzakteman. Men nou konnen gen 150 milyon dola ki soti lan petro karibe anndan pò sa. E pandan ke 150 milyon dola sa vèt sa ki soti lan kòb petro karibe a, men se menm nèg sa yo ki tap rele kont prezidan Jovenel Moïse pou kòb petro karibe a pandan ke pèp la menm. Se nèg bidyo yo ki kòb petro karibe a petro karibe a ladanl e menm leta leta pa gen aksè avèk pò a iv jis pandan ke se kòb leta ki fè pò an e se la ki leta gen aksè ak pò a. Wi leta gen bagay pou pyès konbo sa pou leta gen aksè a pò bon si leta gen bagay li vle dedwane lap peye kòrèkteman jan tout moun lòt moun peye a leta pa gen aksè a pò bosta e se pou ou nan rezon an ayiti nan minit nap pale la a leta pa gen pò non sèl pò nou te ka di leta gen se apn anba wi bon li pa fonksyone nèg yo rele di fonksyonèl tout ansanm de materyèl ki konn ladanl pou fè travay nan pò la nèg nan sektè prive bwote tout al mete nan pò pa yo. Jodi lè w bay kape nan ba a, pa gen yon machin ki direkteman ki ka al dechaje yon bato non. Pa gen bagay sa pyès non. Dayè menm teknisyen pa pa sanse gen anba ankò. Paske yo pa peye yo, yo oblije al fè oto, al travay nan pò prive yo. E nèg ki mete direktè jeneral nan pò leta a. Nan dwan, leta, se de nèg ki gen pò prive pa yo. Ebyen ki sa direktè vin fè pou yo? Yo jis senpleman vin pran materyèl leta al mete nan pò yo. Se pou Nelson wè, se pwòp materyèl leta ki ap retounen vann leta sèvis ankò. Medam, mesye, enfòmasyon flash news. Èske m mèt di scoop? Ou mèt lage l. Scoop! Anbasadè George Bidjo, konsil onorè Izrayèl. Sa vle di ke nèg yo pa peye po, yo pa peye anyen. Men, èske ou konnen ke pa gen bagay konsa nan konstitisyon an, si yo k mete l? Li pa legal! Nèg yo consul honoraire Israël. Son Israel t ye? Oh oh. Eske w pa son jwèt yo fè avèk pèp ayisyen an? Anbasadè EM. George Bijo, sa vle di moun sa yo, fanmi moun sa yo, yo pran peyi a lan men nou. Nèg yo la, yo pa peye anyen anndan peyi a. Consul. Pòtoprens wi Izrayèl Medam mesye Nèg yo pa la rans non anndan peyi a Yo pran peyi a nan men nou wi Nèg yo pran peyi a nan men nou Pandan ke nèg yo ap fè tout kòb sa yo anndan peyi a Tout richès sa yo anndan peyi a Nèg yo mete tèt yo konsil anndan peyi a Pou yo pa peye Lè w konsil anndan peyi dayiti ijis Ou peye anyen Menm lè w ap vwayaje se pa leta k sipoze peye w Oh Bosta yon moun ki konsul an Ayiti son moun ki free wi e se pou youn nan rezon ou wè tout nèg ki nan sektè prive yo yo gen konsila yap dirije wi paske otomatikman ou gen machin kò diplomatik nan menw lan ou konn premye sa ou benefisye de li lapolis pa fouyel. Non. lapolis. Dezyèm sa ou benefisye de li, ou gen aksè sou tout kote sou teritwa nasyonal la. Sa vle di, lè Galo al vin la a, li bezwen konsil tèl kote an, se paske l konnen gon kòb la klè, gon franchiz li benefisye la klè. Enben jodi an, se pou youn nan rezon ou fè ke ou wè ke ansanm de nèg sa yo ap jere pòs konsila. E youn nan bagay ki pi di Busta, konsil an ta konn kote. Konsilas ou konn kote yo ye? Se nan makèt wi yo ye. Ayiti, ti tanbou yo nan makèt wi. Sa vle, tande wi medam mesye, sa vle di lan makèt la pa ka peye taks paske konsil la anndan l. Lè konsil la lan makèt lan, menm kèlkeswa tout sa yo vann, yo pa gen dwa peye taks. Nan makèt. Paske lan dan makèt la, gen nèg ki fè konsil anndan, anndan kote y ap vann machin, ou konprann? Men sa, gen nèg tou ki fè konsil yo dirèkteman lakay yo tou, jis pou yo pa peye taks. Gen nèg ki gen biwo konsil yo lakay yo menm bòs la monchè. Se pou youn nan rezon gen de bous detid yon ayisyen konn jwenn la. Li konn fè menm 3 mwa ap mache chache konsil la li pa ka jwenn li non. Paske konsila sa a li pa gen okenn syèj vre. Se de konsila ki nan pòch nèg yo, ki nan valiz nèg yo. Kòman w konprann anndan yon makèt nèg ap fè li mete yon konsila anndan l nan yon ti chanm kay. Sa vle di se kòmsi se pwòp biznis prive nèg la peyi a tounen. Nèg la gen yon konsila, se anndan chanm lakay li. Li gen yon konsila, li mete l nan machin li. Chak kote l pase li tou di w, e nan machin nan konsila a ye. Ou vle di m n ap fè peyi la? E pa konsila nèg yo bezwen vre. Se plak diplomatik la nèg yo bezwen. Paske otomatikman yo gen plak kò diplomatik la, lapolis pa fouye yo, y ap ka fè trafik ògàn yo, y ap ka fè kesyon blanchiman lajan yo. Pale de misye a pèp la pou pèp la kapab konprann kiyès nèg la ye. Sa vle di Kanada pran de sanksyon la medam mesye. Kanada pa nan gredan avèk okenn moun la non. Se de sanksyon de gwo gwo moun wi l pran la. Pase Kanada pase Kanada di non non les Haïtiens vivant au Canada mande pou nou pran de desizyon kont sa ki pa bon yo. Yo oblije pran l. Yo pase, ebyen kounye a nou wè Ameriken menm bò kote pa yo y ap di w, o nou menm nou pa ka fè sa non nou menm. Men ni, lè nou di w ke se pèp ki bay pouvwa, se pèp ki pran pouvwa e se pèp ki deside, se la ke nou menm an Ayiti, nou koute, nou kite malfwa sa yo, y ap detwi nou pou nou mache pran yo, Mwen menm map wè si nou pap mete baton nou lan men nou, gwo manchèt nou lan men nou pou nou deside batay kont fòs fè nwa sa an Ayiti. Pase nou menm bò isi lan peyi etranje, nou menm nap detwi yo grenn pa grenn e nou wè kisa nap fè sou yo, nap mache sou yo, nap peze kou yo pou nou detripe yo pou nou ban nou rès la. Yves Juste, Renold Duc. Otomatikman ou wè Renoldy Bosta, ou wè DK Group, ou wè Group Bon Gou. Sa vle di lè n pale de Group Bon Gou ou konn sa l ye? Spageti Bon Gou, lèt Bon Gou, alimèt Bon Gou, fwomaj Bon Gou. Sa vle di ou wè tout aksè nèg la genyen pou l vann bagay anndan peyi a. E, ann pran se egzanp, on grenn ti bwa klèt bon gou anndan peyi an, li vann 15 dola, ki pa menm byen filtre menm, ki pa menm gon bon gou ladan l. Sa vle di, depi w di Renold Deep, ou wè DA Group, ou wè egzakteman tou Michel Martelly, paske yo fè on fizyon ansanm la, paske nan DA Group la, gen Mikado ki se on lòt gwo biznis ankò ki se pou Michel Martelly. Eben, Renold Deep sa a, Se misye ki gen aksè avèk kesyon pwodui farin anndan peyi an. Ke l te farin pou fè pen, ke l te spageti, se misye ki gen aksè avèk farin anndan peyi an. Depi w pa Reynold Deep, ou pa Lafanmi Deep, ou pa gen aksè. pou achte farin e vin vann an Ayiti. E Renold di psa tou boss la. Se yon danjre nan kesyon politik peyi an wi. Danjre fini wi. E li ka plase moun. Misye ap plase moun pa si e pa la. Ou ap wè m fè yon video ba ou. Si otorite kanadyen yo tande video sa, yo ta dwe otomatikman tou sanksyone Nenel Cassy. Paske Nenel Cassy te di klèman ke Renold Duc finanse kanpay li. Li gen 10 ans depi li byen Arenol dit on nèg ki nan blanchiman lajan on nèg ki nan finansman gang li finanse kan pa ou ki lajan ki finanse kan pa ou a? Lajan gang. Lajan gang. Bon si se lajan gang ki finanse kan pa ou si yo sanksyone nèg ki tap finanse kan pa ou a ou menm ki te resevwa finansman otorite yo tou yo dwe sanksyone ou. Otomatik. Li klè. otomatik e se sa men Renold deep la li menm tou bon kote nou konnen ki bon kote.